Wouyy gade kaka mesye. Mwen men e gaye map gaye. Pase Boaz fè pòz li twòp. Mesye e gaye map gaye pou la. Boaz fè pòz rakete l twòp. Bon m ap di w, kounye a la dam lan ap mande m konbyen pitit Boaz genyen. Bon m te ka di l 100 menm wi. M ap fin avè l baz. Epi sa k ti fè m wè se dam lan m di l, pou di m pa ta tou gaye bagay la aprè midi a la. Shit! Bon bagay man. Shit! M pa p kenbe l pou kò m non. Ban m al kay man. Sa w di m la Kalòs? Ooh Kalòs! Men Kalòs m pa konprann! Ki lè sa ou di m Boaz s on bon moun? Aprè sa? Ou di m misye di e yon dimann li ye e raketè li ye ooh Carlos tann mwen eske ou pa santi se manti wap ban mwen Carlos eske se pa yon manti wap ban mwen Carlos. E pa manti wap banm Carlos. Non madam. Carlos, m pa vle pou wap banm manti non. Madam, ou panse ke m ka baw manti? Oh. M pa konnen Carlos. M pa konnen. Paske gon lè gon demwazèl ki dim yon bagay. Ooh M trouble, m trouble, m trouble J'en ai assez Ooh Madame Bagay yo vrèman konplike. M sezi. Pou di m Boaz gen madanm a pitit? Wi Madame Boaz pa yon bon moun vre Madame. Boaz pa gen ou menm sèlman. Kouman l fè pa gen mwen sèl? Ok, m ka konprann ok Boaz ka gen lòt moun sou kote ou non pa men ou pa ka di m Boaz gen madanm a pitit. Boaz di m li divòse yon sèl pitit la l genyen avèk fi an l divòse. Ha! Se sa ke misye di w? Wi se sa l di m. Madam, M rive nan yon moman kote ke m pa ka kache w. Pase ou s on bon moun. Madame, imajine w, ou gen sèl ti Sizli. Imajine w ta tonbe ou mouri la. Kiyès ki pral ede l? Kiyès k ap mennen l lekòl, k ap pran swen pou l? Nan peyi sa ke w ap viv la la, si yon moun ou pa gen manman. Alo? Alo? Wi? Boaz? Cheri kote ou ye la menm? Se ou menm mwen beswen wi, ou konnen m te ba w randevou a. Kisa? Pale pi fò! Nèt la ap bay pwoblèm, pale pi fò! Alo? Genyen yon coupure mwen diw pale pi fò net lan pa fin bon wi wi elam ye wi m preske rive wi kotem te baw randevou a anbe ok ou sou moto anbe ok map tann wap desann moto a devan epi wap fon ti mache tou piti epi wap wèm kanpe nan kafou an kotem te diw la. Epi ok dakò. Fò prese wi m pa renmen kanpe nan lari. Dakò. Bay. M ap tann. Hum. Ok. Tchaw. Ou te ka matant mwen. Ou te ka gran sè m. Ou te ka manman m tou. Men si kite w nan yon sitiyasyon konsa madam. Ka ap grav. Imajine w pou m konn bagay la se sou konsyans mwen. Pou m konnen l. Pou m kache w, m pa di w sa madanm. Men kijan ke w pral konnen ke m, kijan m pral santi m pou m kite krim sa fèt sou konsyans mwen? Mèsi anpil Carlos. Mèsi anpil Carlos. Mèsi anpil pou sa Boaz fè m. Boaz fèm kwè nan li. Esa boaz fèm. Mèsi anpil Carlos gen anpil moun kap pase sou kote ki di ni men ou menm ou pran le kouraj ou pran tout kouraj ou Carlos pou vin dim sa mèsi anpil mpat panse boaz te ka fèm yon bagay konsa. M te esplike Boaz nan ki sitiyasyon m te ye tout tan sa a, epi se anba Boaz blofè m vin tonbe. Mèsi anpil, Carlos. Mèsi anpil. M pral wè ak ki vizaj li pral gade m lè m ap pale l de yon seri de bagay. Ayisyen pa janm ale nan menm. Kot sa w bay moun nan randevou menn? Li di l sou moto. Ayisyen pa janm alè. Kon yo rive kay blan yo pran kou pran mwen yo. Yo pran men yo wi. M rive nan yon moman m pa kenbe m pa pale menm pa pale menm e dizon di m pa gen moun mouri men ka a grav. Madam, m ap poze tèt mwen kesyon kijan Boaz santi l? Imajine w madam pou mari w gen dizan depi l mouri pou se ou menm Boaz jwenn mari Pou lap fè soufri nan eta parèy konsa. Men Boaz mechan. Ou wè Boaz? M pa konn touye moun. Si m te yon malfektè, sèl mwen k konn sa m t ap fè. Pase pou Boaz jwenn, li pa wè lòt bagay pou l fè. Se brize kè w. Carlos. Madam. Boaz pa merite lanm mwen ankò. Shit. Madam. Ou konn non madanm li yo? Bon, madam. Misye tèlman chaje fi, m pa kwè m ka fè lis la. Telman l gen. E m pa janm kwè w se premye nan tèt lis la. Si m ta pran pou m site. M ka menm bliye non w. Sa fè m pa p bliye non w. Se pase m gen la rekonesans. M konn moun ki fè m byen. Moun ki sèvi ansanm avè m. Sè Vanèt. Ah monchè. Gad sa. Tounen. Pa vle di m sou moto, moto a mete m jis devan la. Nan ayisyen pou ta ye vre. Dat sa menn. M pa panse jis anndan sa. M panse te pi devan. Alò m fè moto a mete m jis la ba. Wi pou m antre la. Ah. M kanpe m ap tann ou la. Non m pa renmen sa w ret nan lari m di w sa. Sè Manette, m konprann, w ap eskize m pou reta la. Kòm mwen gentan di w, mo dwa mete m jiske laba, m pa t panse se te jis anndan la a ou te ye. Alò m mache a pye. Wi, m panse l te pi pre. M panse l te pi pre. M di ok, men mwen sa k pase menm? Men mwen, m ba w randevou la men. Wi. E kòman fanmi ou ye? Yo pa twò mal. Kòman ou ye? Kòman mesye a ye? Hum. Mesye a, eske m ka di mesye a byen? Bon, nou la. Nou la. N ap lite. Monchè men sa k pase. Mwen prale dwat o bi. Monchè ou konn kiyès mwen ye? Ou konnen mwen se sè. Ma e e ema. Bon Pou m pa fè pale anpil nou pral ale dwat o bi pou n pa fè anpil pale anpil. Monchè gen seri bagay map tande la k pa fè m byen Ou se sèl grenn moun ki pou mete m alèz Se ou k pou pale m se ou menm ki pou di m de kwa il en è e pou ou e pou ou pale m paske Yon moun gen dwa di m, de moun ki ka kapab di m. Men, ou se sèl grenn moun ki mye plase ki pou eklere m, ki pou mete mwen an konfyans. Bon, wi sè Manèt, mwen konnen Emma se ti sè w. Ki sa ou genyen oubyen èske se yon sispisyon ou bezwen m vin fè eklèsisman pou ou? Kisak pwoblèm nan? Kisaw genyen? Monchè, ou konn sak genyen? Ayisyen se pòv li pòv, li pa soud, e l gen anpil entèlijans lakay li. Sa vle di, pa fè m tounen otou di po. Kote Myavolal la vini m, eklèsi m. Ok. Sa w ap tann wi? Non men ou pa di mwen kisa ou bezwen paske ou lanse yon deba m dakò men li pa santre ou pa banm yon sijè. Ok ou vle m kòmanse? Emma ap soufri amèrement. M bezwen konnen kisa k pase ki fè Emma nan tout eta l ye a la se ou ki pou di m sa k gen an. M pa vle moun di m se ou k pou di m. Ou mye plase pou di m sa k ap pase a. Emma son fanm mwen renmen anpil. Emma son fanm mwen renmen tankou 2 zye nan tèt mwen. Emma pa konprann sa. E li k pou konprann ni ou menm se ou menm ki pou mete l an evidans pou fè l gen konfyans nan ou menm. Emma rive nan yon dènye moman kote ke moun ap vin di l yon pakèt bagay de mwen. Emma vin gen tout kalite pwoblèm avè m a pwen ke menm lakay Emma m pa ka ale. Sè Manette, Ou di m Emma ap soufri? Mwen menm m ap soufri. M pa ka byen viv. Emma se kè m, Emma se nanm mwen. Emma pa pale avè m, m pa ka dòmi nan nwit, m pa ka manje. Kounye a la, kiyès k ap pale avèk Emma de mwen? M pa konnen sa y ap di l. Ou konnen pa janm gen lafimen san dife. Ou pa bezwen pè. Tande Carlos. Wi madan. Menm lè ou konnen se yon vòlè li ye, li ka vin kon sou may li di w Emma di l se ou menm, pa pran nan pyèj la. Wi madan. Boaz pral konnen kiyès ki Emma. Ou mèt ale. Wap reflechi. Ebyen ok madam. M swete ke w pran kouraj. Non pa gen pwoblèm. Dakò madam. Boaz, Nou pral jwe jwèt la nou de. M pral moutre w ke m pi vagabond pase w. Ou antre, pitit mwen pa vle w fè tout mwayen posib. Nyès mwen pa vlew seum pale menm estera wè w pa bon moun poum jus gade relasyon m fè tout ak seswa byen ke se pa yon bagay mal ou fè pitit mwen avèk nyès mwen se renmen yo pa renmen w men yo diw timoun konn wè pi lwen antoulèka m pral jwe avèw boaz.